Enfòmasyon an pap kanpe, Bonjou bonswa tout moun, jan n konnen l lan, Prezidan Sena Ayisyen an fè atake pa 2 bandi ame ki te sou wout Bicentenaire la yè dimanch lan, men sepandan detay yo poko rete la e se pou l se pral pou la premyè fwa Senatè a oblije pran mikwo pou l esplike an fil, an lon e an detay Ki sa k pase lè kouman sitiyasyon an te pase e ki sa l ap viv nan moman kote n ap pale a. N ap rete anpil ki te nantre nan detay enfòmasyon yo ak Senatè Lambert ki t ap reponn kesyon Romanès Samdi men ki te m di n tou senatè a nan gwo difikilte e l gen posiblite pou l pèdi zye dwat li selon sa l rakonte vit machin nan lè bandi a fin tire sou li rantre nan zye l prè de 12 ekla vit, yo deja retire nan zye a, e senatè a nan gwo difikilte. Pou le moman, senatè a rakonte tou genyen plizyè bandi ki tonbe nan echanj kout bal antre li menm ak ajan sekirite l yo, fè konnen ajan sekirite l yo pat riposte a tan, e menm si sa tou pat gen oken posiblite pou nèg yo te gentan rive jis kote l ye a, poutan li genyen prè de 6 nèg ame ansanm avè l e bandi yo te gen fasilite pou te fè l desann yon machin blende prado ke l genyen nan men l, machin leta ke l pa sonje plak la. An nou ale ak Senatè Lanbè nan detay enfòmasyon yo, pa bliye si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè n, detay ak enfòmasyon yo ap vini detanzantan sou chanèl pa w la konsènan dram sa ki pase nan Pòtoprens jou ki te 8 janvye 2023 sa. Kouman w konprann sa k pase a senatè? On atak sible oubyen konsa konsa kòm nèg yo toujou atè anba a? Monchè, m ap di w, m ap di w onètman, pa gon kote on nèg ye nan Pòtoprens ke w santi w an sekirite a san pou san. Lavèy, mwen te mande sekirite Parleman an pou l te asire mwen de èske m ka desann oubyen èske m pa ka desann. Bon, yo te di m ke m ka desann. Yè menm yo di w ka desann nan oubyen ou menm ki chwazi desann yè la? Non, yo te di m ka desann dimanch a onzè. M te genyen pou m ale nan sena a a onzè. E kòm de fèt mwen pran wout lan pou m ale nan sena a, m te akonpanye de yon polisye an egzèsis avèk 4 lòt anplwaye Sena a plis yon ajan polisye palemantè. Radio Mega. E nou pran wout la nap desann. Lò lò dim la sa vle di nou 6 nan machin nan an fonksyon de sa w dim la. Radio Mega. Ehe nou 6 nan machin nan uhmm. On moun nan kòf la, 3 moun dèyè dom nan epi nou 2 devan. E ou k tap kondi? e se te mwen menm ki t ap kondui paske kamarad ki ta ki ta pral kondui an di m m monchè ban m ba w kondui pito paske depi yon nèg ap kondui pou wout toujou di li mal kondui e kòm de fèt jetè o volan mwen rive bò kapitòl mwen vini pou m fè wout bò m te ka di w ri dè mirak tou dwat ki pral debouche bò kòman bò brh. Mesye a di ak wout sa pa bon, fè demi tou al pase de preferans bò enteryè. E kòm de fèt nou pran rue Chandmas. Nou lonje rue Chandmas la nap desann, m tande misye ki di m pa fè wout anba. Mwen mwen kite li e m fè wout rue Chandmas bò enteryè desann. Ou fè sa misye di w la oubyen di ou pa fè li? Mwen fè egzakteman sal dim fè a. Paske nan voice map tande a gon kote yon moun di konsa yo diw fon men kote pou fè ou di men poukisa n pa al la ou fè move sans ou nèg ou di poukisa n paka pase la tou. Radi omega. Se moun kap fè zen. Se moun kap fè zen. Enben ok eksplikem bagay la uhmm. E kòm de fèt nou desann rue Chandmas lèm rive sou gran rue e olye kem al debouche poum si m kontinye desann m pou ale dirèkteman nan wonpwen an. Gen youn nan moun nan machin yo ki di m konsa, Vire sou gran ri a al redesann bò brh pito, aprè sa kounye a la nan retounen vire pou n ale nan wonpwen an. Mwen di, Men, mesye, ekoute, si m fann sou gran ri ale desann bò brh, epi m fè tou dwat, m pral nan wonpwen an. Se nan wonpwen an de tout fason m pral debouche. Men poutèt ki sa m pa ka kontinye desann tou dwat? Mwen di, on kontinye. E kòm de fèt, lari a te trè anime yon jou dimanch opwen ou, pandan m nan machin nan, m di, mesye, kouman fè tout moun sa yo nan lari a yon jou dimanch? E lè m rive nan limit bò ansyen remon Flanbèl la, e se lè sa a kounye a la, Mwen kont mwen rete sèlman pou m fè kafou Remon Flambè la, vle kafou bò televizyon nasyonal kont te ye anba radyo nasyonal ye a, pou sèlman rive nan wonpwen an. Lè w angaje bout sa jiska a senkant pousan, epi gen yon moun nan machin nan e ki di mwen, atansyon wi, m wè de nèg anba gen yon manch long nan men yo, rale bak epi menm kote a. E anpresman pou mwen ale bak la, machin nan, olye ke mwen sòti sou drive pou m ale sou bak, m ale dirèkteman sou pakin. E kòm de fèt, m pran yon ti reta pou m remete l ankò sou bak. Lè m mete l sou bak, e lè sa a kounye a m kòmanse fè bak la. Wouuwou a tout alyè. E dèyè machin nan kounye a la a, te gen yon pil pil fatra nan mitan lari a tou. e sou bak swat lè w ap vin al ou wè pil fatra yo gendwa tòde nan mitan pil fatra yo men lè w ap rale bak an sitiyasyon de detrès ou pa gen menm reflèks la ou pa gen tout san fwa w menm reflèks la egzat nan rale bak la nou wè youn nan mesye yo ki gen yon poto mayo wouj misye tonbe ap kouri vini sou nou li menm avèk yon mitrayèt nan men l. e misye efektivman kontinye ap vini e misye vini sou yon distans de omwen 40 a 50 mèt paske misye te chita egzakteman anba galri alyans fransèz la, enstiti fransè a e e lè sa misye ap kouri vini kouri vini misye rive jis nan wotè machin nan. jis nan wotè machin nan e pandan misye ap kouri vini an misye rive jis nan wotè machin nan e ajan de sekirite ki te nan machin yo avèk mwen an yo youn poko deklanche okenn operasyon kont misye k ap kouri vin vè machin nan pandan ke genyen 2 mitrayèt nan machin nan ke chak ajan sekirite yo gen youn e se 2 polisye ke yo ye. Radyo Mega. E sou baz sa a, misye rive jous nan motè machin nan. Lò misye rive bò pòt mwen an, a se moman presi, misye kenbe mitrayèt li devan pòt mwen kòm chofè. Epi misye mande m pou m desann. E sa m fè. Li fò sa pa de jès kòman sa oubyen ou tande l ap pale deyò? Piske jiskaprezan vit ou monte machin nan fèmen. 2 jès ke l fè. Ah ok, fè jès lap dou desann machin nan. Desann machin nan. E mwen menm, men misye pou kont li. Humm. E mwen menm, m anndan machin nan, premye sa m fè, mwen leve men mwen pou m montre misye ke m pa sou goumen. E mwen pran pòt machin nan, kounye a m ap ouvè l. Jisko moman ou operasyon sa ap fèt la tou, ajan de sekirite m yo nan machin nan poko janm reyaji. Ah bon? E lè sa a kounye a la a, mwen ouvè pòt la, men m te gen revolvè pa m mwen menm, paske m toujou di mwen menm, pa gen nèg ki pou vin kidnape m. Oubyen m touye nèg la oubyen nèg la touye m. Wi, w ap reyaji. Ou pa prale konsa, ou prale brav gason. Monchè, m pa prale, m p ap mouri tankou Jovenel. Mwen menm m ap mouri. Humm nèg la ap touyem map touye moun tou em pa dakò pou yon nèg gon zam nan menw poum gon zam nan menm lè fini pou nèg la fèm mache devan avèk zam pam nan jamè m pap dakò e kòm de fèt mwen ouvè pòt lan misye wèm ap ouvè pòt la epi misye trankil sa vle di ke pou li menm se de nèg ki rann tèt yo e kòm revolvèm te nan menm pandan mtou ap ouvè pòt la ebyen mwen. Tou mete pou misye. Li gwo koze. Radio mega. M tire m tire sou misye e m touche misye mòtèlman a bout kòton. Ah bon? E m te gen mwen menm m te gen 38 magnum 450 sa vle di 40 bal 45. E la mwen touche misye mòtèlman. M gen kòm presantiman misye pa t atann ni ke m ta pral tire sou li, paske m te tèlman montre m obeyisan lan machin nan. A se moman presi, m santi ke gon bagay ki touche m nan zye. Donk, donk, lè w tire misye a, li reyaji oubyen l tonbe? Map diw, lòm tire misye a, se 2 mouvman similtane men m gen presantiman ki fèt. Mwen tire misye, m sur ke m atenn misye a 100 pou 100, men mwen sur, mwen santi yon bagay pase nan zye m, m gen kòm presantiman misye tire tou. Lò misye rann kont se ton revolvè pwente sou li, misye tire tou. La jiskaprezan sekirito yo poko fè anyen. Non, se mwen menm ki se mwen menm ki ouvre la e se mwen menm ki ouvè pòt la e se mwen menm ki fè premye kout feu a. Sa vle di se mwen menm sa vle di se mwen menm ki fè sa m te ka rele premyè premye eleman de defans de defans lan sa vle di sa m te ka rele ee Lejitim defans lan si w te ka rele l konsa? Oto defans. Oto defans. Oto defans ok. Se mwen menm ki fè li. E sètensi ke lò m fin tire miche m fon bagay m wè twoub e javè kòm lenpresyon davwa ete aten d'un pwojektil. Men anfèt, par la swit, mwen rann kont se pa yon pwojektil ki te pran mwen, se te tire miche tire tou an menm tan ke mwen, men bon, mwen pran mwen pi rapid ke miche e j'étais protégé aussi par. Le blindage de vitre lan Nan bal misye a sanble l frape nan blindaj lan e se ekla vitre sa yo ki yo menm al tonbe nan zye m e kòm de fèt m pa wè m vin pa wè ankò e mwen menm santi ke m gen bon jan konesans sou mwen. Lè sa a kounye a, m santi se je dwat la sitou ki pa wè. Lè sa a, mwen ouvri je goch la nan limit pou mwen te ouvri li e mwen wè on ti tak. E se lè sa a kounye a la, mwen tou ouvè pòt machin lan nèt epi mwen fè on dezyèm katouch sou misye atè a. Radyo Mega. E lè sa a kounye a la. M santi ke mesye sekirite m yo an mouvman, paske gen yon bra ki leve m, e se pa lasuit ke m aprann ke se youn nan sekirite m yo, polisye a, ki leve m. E li te leve m, mwen menm sa m fè, mwen konnen te gen yon moun nan pòt la. Lè w di leve a, ou vle di m ou te tonbe kwa lè vit yo frape w la? Love you tchup papi a. Premye map diw sa son bon feeling ke liye men son move feeling ke liye sa vle di ou gen kòm enpresyon ou tire yon nèg men ou gen kòm enpresyon ke nèg la tire ou tou men mwen menm mwen lèm leve lèm ap sòti kounya la kòm mwen pa wè mwen sot tonbe atè a. lò m sot tonbe, mwen tou rete atè a pou m kapab mache sou vant pou m kapab al dèyè machin lan. Epi m santi ke gen yon men k leve m, se pa lansuit ke yo di m se ajan de sekirite m nan k leve m. E li leve m, kounye a m pase pa dèyè machin lan, kòm mwen konnen te gen yon moun nan kòf machin lan, m al eseye tante ouvri kòf machin lan pou m pèmèt moun sa a sòti. e kòf machin lan bloke paske pil fatra yo bloke pòt la e se lè sa kounya la mwen menm mwen pran wout la mwen kouri monte a pye sòti depi nan won pwen an travèse remon flanben travèse gran ri travèse ri pou ale bò ministè enteryè la e nan moman sa m te akonpanye de On kamarad nou, m ap chwazi pou m pa site non li, ki te nan machin nan tou. E nou, n ap tyeke moto, n ap tyeke machin, pa gen yon moto k vle pote nou. E m tande ke anpil tire ap fèt pa la swit anba a. Sa vle di ke ajan sekirite yo ki ame a, yo menm, yo sanble te gen 2 nan lòt nèg yo k te chita. ki sanble ki tande lòt nèg pa yo ap pran bal kap vin defann yo epi m tande nèg yo sanble yo asire a li di gen yon moun ki mouri e ajan de sekirite yo di m gen 3 ki mouri pa gen yon sèl nan ajan de sekirite mwen yo moun ki te nan machin nan ki blese sof mwen menm ki blese. Men lè m pran wout la pou m rive nan limit ministè enteryè, zanmi ki t avèk mwen an li menm li sanble li te pran yon moto li menm li te tou ale. Mwen menm mwen tonbe m kontinye kouri nan lari an jiskaske m jwenn yon kamyonèt k ap monte m fè kamyonèt la siy mwen pran li epi m fè kamyonèt la depoze m nan lokal udmo a. Mesye Delès la mande yo lanse yon apèl sou radyo polis la pou yo kapab fè konnen difikilte ki gen anba bò nan zòn kote m ye an. Trè byen. Mèt kounye a gon gen bagay m bezwen gade avèk ou Senatè Lambert. Yon machin blende, m pa bezwen konn nan ki nivo oubyen si w wè l enpòtan ou ka toujou di m tou. Gen de moun ki estime yo t ap pi an sekirite. Donk pa wè pa gen rezon pou desann machin blende a. Nan moun sa yo tronpe yo. Koup map map diw. Koman fè bal la fè eklate vit la jiskaske ekla vit la yo rive nan vizaj mwen. Wi men lè sa w gentan atè, lè sa w gentan atè piske w ouvè vit la. Non m pat ko atè. Se nan vit la sinon si m pat gen vit la devan mwen bal la ap pwojektil misye a tap atenn mwen dirèkteman. Ok. Epi blendaj ki te nan machin nan. Epi yon blendaj 6, son blendaj 4. Ok ok. E pa tout kalin ke lap sipòte. E si kounye a nou ret chita anndan machin nan. Sa k pral rive kounye a la? Ou pral jwenn tout pil nèg sa yo sa kap kouri vini an avèk 3 4 mitrayèt nan men yo oubyen 2 3 mitrayèt nan men yo epi ki tonbe ap mitraye machin nan pandan ke nou chita anndan l. Ok ok. Sa vle di ke nou se nou son nou pa gon pakèt malrat Li chwazi kanpe yon kote epi pou nou pou nou kite nèg la vini pou li pou li tire nou anndan yon machin. Yn fwa ke w tire lòt premye moun kap vin kote w la. Donk lòt bandi yo pa kouri vini pou yo ta reyaji? Lòt bandi yo kouri pa kouri vini epi mesye pa m nan yo yo menm kounye a la paske mwen menm kounye a la mwen asire defans pa m vide bandi ki te devan m nan atè e lè sa kounye a la lòt Lòt nèg yo k ap kouri vini an, mesye pa m nan yo blije desann atè kounye a la pou yo pwoteje tèt yo yo menm kont bandi yo. M ta pral gade sa avan w senatè, paske jan w eksplike m, premyeman, jan w ap eksplike m nan la a, se kòmsi m santi m prèske ta di le sénateur Lambert a été livré, men jan w di m mesye bandi paw yo, bandi paw yo, pa bandi paw yo, polisye yo reyaji la a, se kòmsi ils ont fait du bon boulot. On bandi kap kouri vini avèk on zam, nou paka kite bandi a rive jous nan wotè pòt mwen an poul mande m desann machin poul mande nou desann machin nou. E si mwen menm mwen pat tire bandi sa, paske m paka de premye moun ki tire sou on bandi deyò a. E poutèt sa m pral kesyone konpòtman Non sèlman 2 polisye Cavour yo tou, men se te nou 6 ki te nan machin nan, nan peryòd danje a, m panse tout moun te ka reyaji, paske sa k t ap enpòtan se anpeche danje a. Se anpeche danje a, paske m pa ka kite danje a te sòti sou 50 mèt rive jous nan pòt machin nan. Ayiti, alòske nèg la ap kouri vini. Si nèg la ap kouri vini, ou pwoteje pa yon vit blende. Si ou pwoteje pa yon vit blende. ou kapab ou kapab ouvè pòt la ki se blendaj pou ou ki ta kapab jile par bal la epi pou kanpe nèg la a distans alye fon mitraye nèg la tou pou stope li men ou kite nèg la rive jous nan limit pòt mwen an e depi lè w rive nan limit pòt mwen an mwen menm mwen santi ke m an danje mwen menm e ma konviksyon pwofon se ke Jamè m pap aksepte ke yon nèg m gon zam nan menm yon nèg gon zam nan menn nou fini pou di mache. Ou pap mache. Mwen menm je me suis defendu pèsonèlman. Mwen menm m ta pral gade sa m tap di franchman sekirite w yo yo ta pral livre ou e ke kòm yo la yo ta sipoze reponn kesyon lajistis pou konnen kouman fè yo te gen konpòtman sa. e ke lòt nèg menm kap pale anpil di son bagay planifye. Sa w tap di moun sa yo? Nèg yo di son bagay planifye ou jis pote yon machin blende bay bandi yo anba a. Radio Mega. Non. Fatal. Pou yon nonm ta planifye yon bagay pou pote yon machin bay bandi pandan ke mwen gen de trè fòte chans pou ke m pèdi zye dwat mwen. Ok. Sa vle di ke ale al pote bagay bay bandi pou mwen fè cho lè w fini pou m pèdi je dwat mwen pandan ke deja m gen yon vizyon trè diminye, trè limite nan nivo je goch la. Sa vle di ke an nou imajine ke m te ka avèg. Sa vle di pou m ap fè pou m ap fè cho politik pou pou plezi. Sa vle di ke fò w fè yon ti kanpe sou bagay sa. Mwen fon ti kanpe sou li pou lekti sa paske m pa ka di ou menm menm pou blag on nèg pa ka rete pou fè sa paske lavi lavi de 6 nèg anndan on machin li pa on plezantri epi dezyèmman kòman w ta vle pou nou anndan on machin nou 6 moun tout moun ame tout moun gen zam lè w fini pou panse ke nou ta pral lage kò nou nan men on nèg. E poutèt kisa 3 bandi mouri? Ou gen kot sa? M pa wè foto yo bon petèt m pa gen moun ki te gentan fè foto yo men ou sur ke moun sa yo atè a la polis kèlkonk jij de pè fè konsta ke moun sa yo efektivman yo mouri? Ya e mwen menm pèsonèlman m konstate ke nèg ki te bò pòt mwen an li atè a lè m sòti a. Bon nèg sa yo gen dyab sou yo senatè yo ka pran bal la yo pa mouri? Bon, de tout fason, polisye ki avèk mwen yo, Wilèm, ansi ke Jodfis, yon bagay konsa, yo konfime mwen ke genyen 3 kadav. E pa lasuit, lòske kounyè la mesye yo ale, yo vire pou yo lanse apèl radyo a, te gen yon blende ki nan nivo bò brh la. Lò blende a vini pou l te kapab eseye pou nou wè kijan n te ka rekipere machin nan, pèmèt ke m di sa. Le polisye ki t avèk mwen an relate l, li di mwen ke blende a te gen sèlman yon sèl moun ladan l. Hum! Ki blende? Blende pa w la? Non, non, lòt blende lapolis la. Ok. Li te gen yon sèl moun ladan l. E ki fè ke blende a pa t an mezi pou l te kanpe sur les lieux pou l te pèmèt ke nou rekipere machin nan. Donk finalman, finalman machin sa al nan men bandi yo? Bon machin sa nan men bandi yo. La ki plak li? Ki plak li? Ki machin li ye? Se yon prado gri nwa epi li gen yon plak IT. M pa sonje nimewo plak la men mesye polisye ki avèk mwen yo fè rapò deja pou yo di ki nimewo plak la. Epa neglijans senatè Lanbè, plak machin ou ou pa konnen? Non, m pa ka sonje. M gen twa machin, m pa sonje plak tout machin ki nan tèt mwen. Non, monchè, m pa sonje plak machin. Sèl sa m sonje, mwen, m sonje nimewo telefòn moun ki pi enpòtan pou mwen avèk nimewo telefòn pa m, pitit mwen, nif mwen, nif madanm mwen. Gade bagay m pa tande. Gade bagay ou pa gonfle nan tèt ou. Se de veyikil ki apatyèn a Leta ki chanje plak a chak fwa yo chanje plak. Ou pa kapab kenbe yon nimewo plak machin nan tèt ou. Men, de tout fason, polisye a sonje nimewo plak la e li fè rapò l deja bay ki de dwa. Antouka, m panse ke, kouman sante ou ye la a? M pa vle pale de stab non, men pou zye ou. M ap di w ke mwen pa atenn de okenn pwojektil dirèkteman nan kò m. Men sepandan, ekla vit yo. sa m te ka rele les tessons de vit yo ki tonbe nan je m yo, doktè Large ki se oftalmològ ki t ape gade kestyon an nan lopital la kote m ye a, nan Kanapevè, ebyen li fè konnen ke lè chans, paske li retire anviwon yon dizèn oubyen yon douzèn ekla vit nan je dwat la apre yon lavaj ke l fè. Men sepandan, li di ke genyen, apre radyografi, premye radyografi ke yo fè, li di gen 5 ekla vit ki nan 2 zòn kò w nè a ki yon ti jan trè sansib e ke li p ap kapab li menm, li kapab fè l men li pa gen ekipman ni teknoloji sifizant pou l fè l. E ke li di mwen e ke nòmalman fòk m ta ale yon kote ki pi spesyalize e l ap eseye rekòmande m kote pou m al fè l la. E li di m tou e ke li enperatif pou ke mwen fè sa dan lè pwochèn 48 a 72 zè pou evite enfeksyon e pou evite tou ke genyen lòt dega ki kapab fèt. O pwen ou li menm di m ke si gen yon eklavit, mwen ap pale avèk doktè a, si gen yon ti eklavit ki remonte nan kò l. Zye a, ki pa ka rive atenn sèvo a, li riske ban mwen yon emoraji serebral. A, donk, ou oblije pridan. Ou oblije pridan, fò wè medsen rapid wi la. Alò, la se, n ape tann ke doktè a ban mwen tout konsiyn epi pou l ban m tout direktiv, paske sa a, e pa politik ke l ye. Sa a se yon bagay pwofesyonèl medikal. E nan politik la ou bon ou menm? Hay la medsin k ap frape?